Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nan kafou du plan lèw fin kite bwa mòkèt wap moute anlè malik genyen 2 moun ki atè a la moun sa yo sanble yo te mete dife sou yo wi paske enfòmasyon deja rive jwenn mwen gen foto kòmkwa chen kòmanse ap manje moun sa yo donk. La pèsòn ki a anvwaye la voice note li mande ak otorite konsène yo pou kapab fè dilijans pou retire kò sa yo atè a paske gen anpil timoun ki ap sòti lekòl yo pa ta swete pou timoun sa yo fè kochma pou yo gade kadav sa yo atè a. Bagay la rèd. Gen yon ti jèn ki li menm pèdi lavi l o nivo de Plas Bwaye daprè premye eleman enfòmasyon yo se ta lapolis ki touye li men yo te sou wout pou al plase misye Anlè a la nan zòn Fèmat nan Chèf. Ekoute byen, vizaj sa a se yon vizaj ki pa parèt enkoni. Men ekoute, depi w mouri, ou antò, yo kapab lage nenpòt enfòmasyon sou do w. Nou prale nan sa ki konsène lapolis. Anpil enfòmasyon e lapolis li menm malgre tou li kontinye ap frape. Tande byen, genyen 5 endividi ki jwenn arestasyon yo. 5 endividi daprè lapolis. M toujou di sa daprè lapolis, moun sa yo afilye ak gang Gran Grif. Yo jwenn arestasyon yo nan Senmak. Akonpanye ak pakè jiridiksyonèl la, yo pwosede, alò lapolis nan Senmak ki pwosede ak arestasyon 5 moun sa yo. Nan Potri, yon lokalite ki sitye li nan komin Lyankou, departeman de Lartibonit pou afilyasyon yo avèk gang Gan Grif. Moun sa yo se Mario Joseph alyas Pouchon, Jefferson Saintus epi gen les soeurs Beverly avèk Imelda Servius, genyen tou Ténor Céus. Sa fè 5. Moun sa yo, daprè lapolis t ap jwe wòl eclaireur Nou sonje m toujou ap di eklerè, sa vle di yon moun ki eklerè se moun k ap bay antèn. Yon moun k ap bay enfòmasyon. Pa egzanp, moun nan kanpe yon kote la epi li di a men tèl moun ap pase la, moun sa a l gen san mil goud sou li. Sa se yon eklerè. E konsa tou, em, moun nan gen dwa poste yon kote, li di men lapolis ap vini. Se toujou yon eklerè. Donk, li jwe wòl sa a, moun sa yo jwe wòl sa yo pou bandi Savyen yo. Lè y ap bay enfòmasyon sou operasyon lapolis. Kanta Mario Joseph alyas Pouchon, li jwenn arestasyon li pou enplikasyon prezime nan asasina 6 polisye mèkredi 25 janvye pase a. Depi yo arete w frè m nan, y ap mete bagay sou ou e. Sa ka rive ou konplis men anpil fwa yo gen dwa arete w pou vòlè kabrit wi epi yo di w se vòlè bèf. Konprann byen sa m ap di nou an paske depi ou nan move zafè, depi yo arete w yo kapab mete nenpòt akizasyon sou do w. Konprann byen. Kounye a la lè yo di misye enplike. nan asasina 6 polisye mèkredi 25 janvye pase a nan Lyankou, se sa Venson François chèf pakè Sen Mak la fè konnen. Pou kouwè l ye la, 5 moun sa yo plase an gard a vu an atandan swit jidisyè yo. N ap toujou rete nan departeman de Lartibonit, gon videyo ki vin jwenn mwen, m gen dout sou li. Alò map mande nenpòt moun ki yo menm gen detay sou videyo sila a, yo kapab dim nan ki baz. Sa ki rete a se sèlman konnen nan ki baz. Men ekoute, lenfo se ke se pèsòn la ke vou regarde yo pase anviwon yon kenzèn de jou e plis an sekestrasyon. Bandi kidnape yo. E jou liberasyon yo m ta kapab di se fèt paske imajine yon granmoun 80 zan ki nan men kidnapè. Lè yo pran moun yo, moun yo afebli. Lè yo pase nan yon rivyè, yo di moun yo koule non. Retire djòk bandi yo sou nou. Waw, se mwen k di sa wi. Men ekoute, M ta kapab di gon pakèt orè ki nan panse yo. Le fèt ke moun sa yo plonje nan dlo sa a, ebyen yo kapab an kelke sòt dignifye yo a nouvo. Petèt pou yo kapab konprann ke yo se moun paske kote yo te ye a, ebyen yo te kenbe yo tankou vilgè animal. An nou gade ti videyo sa a non. Ok, sa se tonton m men nan wout la la. Non papa, mèt avanse. Yo apèn libere la, m fèk sot pran yo. M fèk sot pran yo. La la, kote ou wè misye a? La nan ye. Ehe, e la nan pase. Ehe, e la m fèk sot pran yo. Yo lage yo nan la rivi a la. M fèk sot pran yo, men yo nan la rivi a y ap benyen. Depi yo yo demi an yon mwa. Men yon mwa. Men yon mwa yo gen la. Men yo nan la rivyè la se ben ap ben. Koule kò nou, koule kò nou nan. Koule kò, koule kò nan. Eps, fè rapid nou, koule kò nan la. Men yo. Nan nan li. Ok. Dakò. Men yo. Men yo, men yo. Men yo, yo te kidnape yo, men yo. Men yo nan larivyè. Ok. Non, janbe al mete lotbò. Al mete lotbò, lotbò nap fè. Janbe lotbò, lotbò nap fè. Ou met janbe, lotbò nap fè. Nou fèk soti savyen sot pran moun sa yo la. Nou fèk soti savyen sot pran moun sa yo nan men nou twòp. Men yo. Ok. Dako men ap janbe la. 12 mars 2021 se yon dat ki pa pase inapèsi bravo la polis men nou swete ke nou pa oblije rive jiske la paske polisye yo gen yon politik nou kapab mete nan enstitisyon an alò map pale de ho grade yo Pou ke nou kapab toujou prezève lavi polisye yo. Lè yon polisye mouri, madanm ni pap nan difikilte. Demen si Dye ve, lè madanm ni ap moute desann nan, m pa konnen direksyon jeneral oubyen enspeksyon jeneral pou lòt polisye oubyen pou wo grade pa mande l fanm. Konprann byen, lè yon fanm oubyen yon mari gen madanm ni ki polisyè ki mouri, poul pa nan difikilte poul jwenn yon ti chèk poukisa pa kapab gen yon pwojè de lwa ki elabore menm lè pa gen palman men nan palman kap vini la depi yon nèg polisye ou polisye nèt ou wè jiska prezan Barbecue ap revandike ke li polisye poukisa lè yon polisye mouri kòmsi enstitisyon an pa ka fè 3 zan ap sipòte fanmil bal menm ti chèk la paske pou lajan kap depatcha nan kòripsyon mezanmi lè polisye yo mouri sa pa tap retire anyen non sou leta. Konprann byen sa map di nou an wi. Kounye a la, bon, genyen 5 nèg la a ki yo menm nou raple nou ki te tonbe nan Vilaj de Dye. Genyen Pierre, Luc Dor, Alexis, Vivender, Desilus, Wisler, Eugène, Stanley epi Anozar, Patrick. Donk 5 nèg sa yo, alò se sa yo di nou. Men kapab gen plis toujou ki te tonbe nan operasyon Vilaj de Dye. Se te donk le 12 mars 2021. Ebyen, La polis panse ak moun sa yo. Pou di ke pou kapab onore memwa 5 polisye swat sa yo ki mouri nan egzèsis fonksyon yo le 12 mars 2021 nan katye Vilaj de Dye, gen yon mès ki te chante ayè dimanch nan katye jeneral swat nan Klèsin. Direktè jeneral pnh la Frantz Elbé ak manm wo kòmandman an asiste ak seremoni relijyez Sila a òganize pou kapab komemore memwa polisye yo ki antre dezòmè nan panteyon kote yo repoze nanm yo ak sila yo ki sakrifye yo e ki distenge pa bravoure e sans angajman yo. An depi anpil moun ki t ap kriye, santiman dezolasyon dat 12 mas la evoke nan konsyans kolektiv. Li dwe yon sous enspirasyon pou medite, ranfòse lespri, kò, e travay san relach pou kapab mete yon bout definitif ak barbari tout gwoup ame ap fè nan peyi Dayiti. Sa se sa lapolis ekri. Ekoute, m panse ke pou kapab toutafè konplè, an nou swiv kòman sa te ye. Nou konnen jodi a raple nou 12 mars ki sa k te pase, ki sa k te rive lapolis la, espesyalman inite swat la nan Vilaj de Dye kote ke nou te pèdi 2 kòlèg ki trè chè a nou menm. Donk, nan okazyon sa a, nou pa ta ka pase inapèsi pou ke nou onore memwa yo, nou rekeyi ansanm. Fòk nou vanje frè m. Pandan ke nap pale de vanjans an tèm pozitif, nou pa pral fè neglijans pou kòlè, emosyon fè n vote pou vre nenpòt ki jan. Men an menm tan tou fò n reflechi, fò n prepare n pou nou panse a reponse. Ou ta anvi di tèt ou si se te sou Frantz Elbé, yo pa tap lage polisye yo konsa non. Uhmm yo pa tap kite yo pou kont yo Petèt ke Frantz Elbe li pa ta pral negosye char la Li ta pral pito negosye kadav polisye sa yo Paske mwen menm kelkeswa moun ki ta nan tèt enstitisyon polisyè lan Ou pa gen lòt bagay ke ou tap fè se pat cha ki tap enpòtan nan moman an Se kadav polisye sa yo paske fanmi yo tap plenyen anpil moun tap kriye Men elas Frantz Elbe li menm son lòt bagay li te fè. Li t al mande char pandan li bliye kadav polisye sa yo. Tout nèg ki nan lapolis la map di nou byen. Tout nèg kap batay avèk dinyite nan lapolis la. Konprann byen ke nou nan yon enstitisyon ki trè politize. Nou gen dwa al angaje nou Nan yon konba epi demen si Dye ve se madanm nou ki nan difikilte, se timoun nou ki lage sou pave a san ankadreman, fòk nou fè trè atansyon. Olye pou n al mouri, pou n al touye tèt nou, pito nou gade yon sitiyasyon nou kwaze bra nou. Mwen menm se konsèy sa m ka ba nou paske Jan bagay la ye la, ta sanble pou otorite yo, les bandes armées, yo pi enpòtan ke polisye yo. M di nou sa klè. Mwen di nou sa ankò. Si nou pral pase nan yon zòn nou wè sa kapab angaje yon konba ki pap bon pou nou, ke nou retire kò nou. Anpil fwa, polisye oblije. Bese lagad fas ak bandi. Paske gen zòn yo konn ye, bandi yo di ekoute mete zam nan nan senti w. Pa kale kò w la. Polisye a oblije poze may li. Konprann byen wi. Ha! Kounye a la, m panse ke gen de enstitisyon ou ye, li pa fin mande pou fè twòp sakrifis pou li paske ou menm ou pa konn pou kisa w ap batay. W ap gade enstitisyon an de lwen, ou wè. Tou sa ki genyen kòm pèspektiv se bagay ki nwaye par la politik. Ebyen, si w nan fanmi mezanmi, lè w gade w wè e pitit vwazen an gen plis enpòtan nan je papa w pase w, kisa w ap fè? W ap jere may ou pou w viv jiskaske w kite kay papa w. Osi senpl ke sa. Sous matla bloke. Kanaran debloke. Ebyen on peut dire bravo la police. Sa n tap gade sou imaj yo, ebyen la police li fon bon bagay men ekoute la police vle asire l ke tout ay mye lè li chwazi debloke kanaran epi sous matla kontinye bloke. M vle di n on bagay, eske sous matla kapab kanpe batay avèk bandi? Non. Men sous matla deside fè on sèl ansanm avèk la police pou batay. kont bandi. Se la ou le ba blès. Le pwoblèm se ke lèzòm de Kanaran, lèzòm de Titanyen, yo estime ke se pa nòmal popilasyon an pa dwe kanpe dèyè lapolis. Konprann byen wi. Men ekoute, si nou menm ki nan zòn nan nou fè des ekzaksyon yo pa dakò, men se nòmal pou yo kanpe dèyè lapolis. Men kounya la. Se lapolis ki pou mete brenn pou l batay. Kounye a, imedyatman lapolis kapab batay, kounye a, ke sous matla debloke, epi zòn sa yo debloke, epi lapolis li menm li asime responsabilite l. Epi la a, m ap lanse yon mesaj, si gen de notab o nivo de sè de zòn, ke bagay sa yo fini. Paske nou menm, nou pa swete wè mòd imaj sa yo Devan je nou. Imaj, Youn ap touye lòt, youn ap pran lòt, se inosan k ap tonbe nan batay sa a, li pa fè nou byen. Ok! Antouka, mèsi la fanmi, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi apre, kèskon di? A la.